Pandan n ap pale la a, nou an mòd de mobilizasyon e nou gen mobilizasyon k ap fèt la lan tout peyi a. Lan zòn metwopolitèn nan, lan tout depatman yo, Gonayiv, Jakmèl, Nip, Sid, Tigwav, Kafou, Taba, Nò, Petyonvil, Dèlma, Site Solèy, tout peyi a an mòd de mobilizasyon e m ap pwofite de mikwo kamerad laprès pou mwen felisite popilasyon ayisyèn nan, pou mwen felisite lajenès ayisyèn. Paske sitiyasyon ke nou ye a la a, se yon sitiyasyon kote de non retou, tout moun konsène, tout Ayisyen, tout Ayisyèn konsène de sa k ap pase la a nan peyi a. Nan sitiyasyon egzekrab ke peyi a tonbe ladan, depi dizan rèy phtk a, premyè, dezyèm e twazyèm vèsyon jiska jounen jodi a, bagay yo vin pi mal. E se sa k fè nou felisite konplisite sa a, konplisite sitwayèn sa a pou n chanje kondisyon lavi pèp ayisyen, pou n kase sistèm sa a. E lan sans sa a, nou prezan maten an pou nou pale avèk pèp la, pale a peyi a, pou n sòti lan sitiyasyon ke nou ye la a, Son konplo moun de byen pou n fè kont konze ki nan peyi a, kont konplotè entènasyonal yo. E map felisite plizyè zaktè ki nan batay la. Paske nou konnen o nivo de sektè demokratik la, nou te vin jwenn plizyè aktè k te deja lan lari a depi an mwad jen. E nou felisite yo. Nou menm, lè nou kite akò a le 2 out, Nou vin ranfòse lari a, nou vin ranfòse mobilizasyon ki te genyen an ki mete l lan nivo sa a atravè travay de konsyans ki fèt kote tout pèp ayisyen an pran lari pou di non a linaseptab. E n ap felisite on ansanm de sektè nan peyi a ki te gen on pozisyon yè men jodi a ki gen on lòt pozisyon. Pa egzanp, nou gen mesye dam bizismann k ap fè biznis nan peyi a. Nou wè. Nou wè semèn dènyè yo te sòti yon kominike kote ke pou yo te pran pozisyon kont pèp la, pou yo te pran pozisyon pou apiye monte gaz, pou yo te pran pozisyon pou yo te mande leta ayisyen pou kapab dedomaje moun ki viktim lan kad mobilizasyon k ap fèt lan peyi a. E m te vin la pou m te pale avè yo. Men yè swa, lè m ap li kominike ki sòti yè, mwen reflechi anpil e pou m felisite yo e pou m di yo ke nou pa gen lòt peyi de echanj. Se sèl Ayiti ke nou genyen. E nou wè efektivman nou gen yon pil konze lan peyi a. Nou wè Ariel Henry ansanm avèk akolit li yo al vann nou devan kominote entènasyonal la. Y al di ke se nou menm k ap bay kòb pou manifestasyon fèt. E nou menm nou pa ta ka e klere, ouvè je popilasyon ayisyèn nan, paske popilasyon sa a s on popilasyon de matir, s on pèp ki rezilyan e li konnen lè moun ap fè l mal, li konnen lè dirijan l ap malmennen l. E nou wè ke y al pote plent pou nou, nou wè ki kantite menas ke yon seri de sektè nan kominote entènasyonal la ap fè nou. Bon, m konnen nou menm, nou sansib pou ti kesyon viza nou, nou sansib pou ti kesyon vwayaj nou, e m felisite n le fèt ke n sòti lan silans nou, le fèt ke nou konprann ke gouvènman ki la a, gouvènman defakto k la a, p ap mennen nou okenn kote, pa lan avantaj pèp ayisyen, pa lan avantaj okenn sektè lan vi nasyonal la. E m felisite nou pa rapò avèk kominike ki sòti yè swa ke chanm de komès la sòti pou nou fè valwa pwendvi nou pou nou mete nou bò kote pèp ayisyen an. E lan sans sa a, n ap mande a tout popilasyon ayisyèn nan, a tout fòs viv nachon an, a tout fòs vito yo, vital yo, a tout sektè vito yo pou nou fon fwon komen kont linaseptab, kont gouvènman defaktok la a k ap asasinen pitit pèp la maten midi swa. Lan manifestasyon kap revandike kont grangou, kont la mizè, kont ensekirite, kont kidnaping, kont monte gaz e kap mande depa Ariel Henry prese prese a tout akolit li yo nan tèt primati a. E nou avan nou fini nap lanse yon vibran apèl avèk la polis nasyonal dayiti ki konpòte l an bouwo depi anviwon 5 semèn. M gen yon bilan la M ap pibliye l, m ap bay laprès kopi. Si m ta pran pou m di nou konbyen de viktim ke nou gentan genyen nan tout peyi a, se t ap yon bagay katastwofik. Nou konnen lan Sid a Jakmèl, gen plis pase 50 blese. E jiskaprezan, nou gen 6 ki lopital ki poko ka opere. Nou gen 2 kadav nan Sidès. E nou gen nan Sid anviwon 4 kadav. Gon ti lèzanj de 3 zan ki asasinen, ki mouri asfiksye pa gaz lakimojèn nan Sid. Kòman w santi w Ariel? Ou se papa, ou se granpè Ebyen moun sa yo ki asasine an kiyès ki asasine yo? Se Ariel Henry ki asasine yo. Se sou kont Ariel Henry avèk akolit li yo. E nap entèpele Wo Eta Majò Lapolis la, e Direktè Jeneral Frantz Elbé, Enspektè Jeneral Senfort pou yo dilijante dè zankèt pou yo kapab jwenn vrè koupab yo. E nou konnen nan Sidès a Jakmèl, on polisye a bou pòtan asasinen Sony ke yap planifye pou yo fè funera li pandan wikenn nan. Sony e Senjak. E sa yo nou paka asepte yo lan polis ke Wo Eta Majò sa a vle fè a Nou pa ka asepte bandi sa yo, nou pa ka asepte kriminèl sa yo anndan polis la. E bilan an lou. E si m ta pran pou site jan m te di nou an, e konferans de près la te ka twò piti pou m ba nou bilan de kantite kadav ke n gen sou bra nou. Nou konnen lan lwès jiska prezan nou gen 3. Nou gen jèn gason. E kamarad Richard Alix ki se yon pwòch sektè demokratik la ki asasinen le lendi dènye a Mòn Lazare ke n ap planifye pou funeray li trè byento. Nou konnen nou gen kamarad Vincent Nelson ki te asasinen a Dèlma 38. Nou genyen kamarad Roland Raton ki asasinen pa lapolis nasyonal de fason asfiksye lan katye Jubile lan Tigwav. Nou gen anpil blese, anpil arestasyon e n ap felisite seksyon juridik sektè demokratik la e tout lòt avoka nan tout peyi a k ap travay pou kapab jwenn liberasyon militan politik yo, moun, sitwayen ke yo arete poutèt y ap defann dwa yo. E m ap fini pou m di pèp ayisyen, fò nou fon yon fwon komen pou n konbat konplo entènasyonal la e konplo ansanm de konze lokal makònen avèk entènasyonal la ap fè pou toujou Kenbe nou lan labou, kenbe nou lan lamizè. Kòm nou konnen deja, pèp k ap goumen pa janm pèdi batay. Yon peyi jan n konnen n lan, Leta pa ka bay sa yo rele yon minimòm nan. Li pa ka pèmèt timoun al lekòl. Jodi a la, swadizan gouvènman sa n gen la, Li pral repòte lekòl ankò yon dezyèm fwa. Fas avèk iresponsablite Leta a, fas avèk manfouben Leta a. Yon peyi kote pa gen lopital, yon peyi kote pa gen wout, yon peyi kote moun pa gen kote pou yo dòmi, e yon peyi d'une manière générale kote nou gen ensekirite a ki kenbe nou an gagann. Se sou baz sa a, N ap di san lang de bwa, san daki, jodi a la m vle pale avèk twa gwoup de moun. Pase anpil manman, anpil papa pitit la ta renmen voye pitit yo lekòl lendi. Jodi a la n konnen nan tout lòt peyi, ledikasyon gon nonb de jou, gon nonb dè ki la pou pèmèt yon timoun pran yon aprantisaj. Ebyen ann Ayiti, nou wè si lekòl la pa t ouvè 5 sektanm, li p ap ouvè ankò 3 oktòb, ebyen n ap mande kounye a la Pèp ayisyen an balon an nan men w. Se sou baz sa a, n ap mande jodi a la, sektè entènasyonal la, sa yo rele fòs enperyalis yo, gen yon nonb dane deja, plis ke 200 zan, nou kenbe ti peyi sa a, la anba pye Tonton Sam, Nan kras, nan goubye, n ap mande yo jodi a la chanje fizi yo depòl. Pase kèlkeswa sa k ap desine a la, nou wè gen anpil mannigèt k ap fèt, kote yo gen ta voye emisfè sou emisfè an Ayiti. Yo repòte l, nou pa konnen si se presyon lari a yo pè. Men n di yo jodi a la, nou menm pèp ayisyen, avangadis yo, sa yo rele le faible reste la, nou p ap asepte yon katriyèm vèsyon phtk. Kèlkeswa senaryo k ap desine la, Entènasyonal yo met klè, jenerasyon sa a, li pap pran yon katriyèm vèsyon nan men w. Ou te pouse nou Mateli, ou pouse nou Jovenel, ou pouse nou jodi a Ariel, men jodi a la, sa k ap desine a fòk pèp la ladan l. An dezyèm lye, mwen vle pale avèk sektè prive a. Sektè prive peyi m jodi a la ki chita ap fè komès se sèl sa k lye yo avèk peyi a, lekomès. Pa gen anyen ki lye sektè prive sa a avèk popilasyon sa a ke komès. E ki komès li ye? Se pye poul, zòrèy poul, tèt kochon, diri vant anfle, se sa y ap fè milya sou li. Yon sektè prive k pa kwè nan lapwodiksyon. E yon peyi k pa pwodwi, ou pa kapab fè sa k rele ekilib avèk lòt peyi. La Sendomeng, yon peyi kote nou te genyen kòm yon peyi asosye, ke nou fè plis plizyè ane, kote lakay yo, yo te mande nou kout men, paske koloni k t ap dirije yo te anvi antre lakay yo, men jodi a la, nou kwè nou pa kapab di jodi a nou ka gade Sendomeng nan je. An twazyèm lye, mwen vle pale avèk politisyen yo. Politisyen tradisyonèl, m ka di rat do kale, matoman, trèt, konze, apatrid yo jodi a la. Pase san politisyen tradisyonèl rat do kale sa yo, enperyalis la, sektè prive a, li pa t ap jwenn opòtinite pou li fè sa l ap fè nan peyi a. Menm jan pwovèb la di, si anndan kay pa vann ou, deyò pa kapab fè sa l vle avè w. Se sou baz sa, m ap di mesye dam yo. Jodi a la a, entènasyonal avèk sektè prive koupyon an, se yo ki gen ekonomi an nan men yo. Yo goumen jodi a la a depi 90, yo repran, yo krase fe rèv pèp popilasyon an. Yo repran sa yo rele, sa yo rele pouvwa ekonomik lan, yo pran pouvwa politik la tou. Ebyen jodi a mesye, se Ayisyen n ye. Nou pa gen peyi de rechanj. Kote n ap pale la jodi a la a, pye Ariel Henry pran nan de grenn soulye. Li pa konn sa pou l fè. Entènasyonal la pye l pran nan de grenn soulye. Men jodi a se pa mwen k pral deside, se pa militan Chanmas yo k pral deside, se pa prizonye politik yo k pral deside, se nou jodi a la k pral desine sa k ap desine a. Ebyen jodi a n ap di nou, kèlkeswa kad figi a, fòk sa k ap fèt la la Ayiti ladan l. E m rete kwè, Si Ayiti ladan l, jodi a la, lari a ap ladan l. Lè m pale de lari, nou menm ki nan lari a k ap goumen depi dèzane, k ap mande chanjman, nou poko ka janm wè chanjman an. E m panse, si Ayiti ladan l jodi a la, m panse peyizan yo ap ladan l. Moun ki nan milye riral yo, y ap ladan l, depi Ayiti ladan l. E m panse tou, si Ayiti ladan l, katye popilè yo ap ladan l. Mas defavorize yo, moun Lasalin yo, moun Site Solèy yo, moun Fòtelèn yo, moun Fò Touwon yo, m panse y ap ladan yo, moun Kafou yo, elatriye, m panse y ap ladan l. Se sou baz sa a n ap di, mezanmi, depi Ayiti ladan l tou, m panse kèlkeswa gouvènman k ap vin la, y ap panse pou yo fè wout. Y ap panse pou yo fè lekòl, y ap panse pou yo fè lopital, y ap panse pou fè kay pou popilasyon an abite. E m panse lè sa a tou, chak grenn Ayisyen omwen, si w pa ka manje twa fwa pa jou, men kòm yo di Ayiti se yon tè ki esansyèlman agrikòl, m panse omwen li te mèt yon fwa, li te mèt de fwa w ap manje pa jou. Paske pèp Ayisyen an, li pa yon pèp ki gen gwo tèt, se pa yon pèp ki pa mal pou l rasazye. Pèp ayisyen a son minimum li bezwen, ou mèt fè fòtin ou, ou mèt fè milyon ou, men pèp ayisyen an pèmèt omwen li jwenn les trois bezwen fondamanto, pèmèt pou pitit li al lekòl, pou l jwenn yon kote kay pou l dòmi, pou l jwenn yon moso manje pou l manje chak jou, se sa l bezwen. Se sou baz sa n ap fini pou n di, n ap di mobilizasyon p ap kanpe. E m panse jodi a la, nou mèkredi, m panse jodi a n a la a laproch de 29 e de 30 sektanm, Tout moun konn kisa 30 sektanb reprezante. Se te kote fòs fè nwa yo, yo te kase pou yon premye fwa rèv pèp ayisyen an. Ebyen n ap di tout militan, n ap di tout moun ki kwè nan goumen, tout moun ki kwè nan batay pou chanjman an, apati de demen si Dye ve, n ap envesti lari a. Men kanta jou 30 sektanb, m panse se tout kouch konfondi k ap pran lari a. Pou n al di blan, batay n ap mennen jodi a la, li pa kapab gen Ariel ladan l. E nou klè sou sa, kèlkeswa senaryo y ap adopte la, Ariel pa dwe ladan l. Ariel se yon iritan, Ariel, li se pwoblèm nan, si l se pwoblèm nan, li pa kapab solisyon an tou. Se de pòl opoze yo ye, li pa kapab pwoblèm nan pou l se solisyon an. Batay la ap kontinye, kenbe la! Nou ap raple Antonio Guterres. Li pale tèt nenpòt òganizasyon pou ki l plis desann se desann si ba. E m ap raple l le wòl primòdyal de loni se asire lapè de le mond e defann dwa de lòm. Eske li konn sa l ap di sa l ap fè a? Di ke Jenèv se bat Jenèv kap gen plis moun ki mouri, eske se peche lapè oubyen peche lagè? Di ke se bandi Traore a pandan ke se yon pèp kap defann dwa l, eske wap defann dwa de lòm oubyen eske wap vyole dwa de lòm pou nou di sèlman sa yo nan ka sa? Nap mande pèp la. Pa neglije mobilize, ou pa gen zam, ou pa gen lajan pou achte bandi, ou pa gen lajan pou achte blan pou fè lòbi pou ou, paske politik achte blan an li kòmanse depi sou Mateli, li pase sou Jovenel, Jovenel rive sou Ariel, men sa kòb taks nou yo pa achte blan yo. Pou blan yo fè de deklarasyon di ke yap dirije byen. Paske blan ap pase nan tenten. Paske blan ki di w wap dirije byen pou kòb li, li konnen trè byen wap dirije. E map di pèp la, si Ariel rele nou bandi, wi se vre batay pou lavi chè a ladann, batay pou kont kidnapin nan ladann, batay pou gaz la ladann. Batay pou tout sa n konnen pou n defann fondamanto yo ladann, men jodi a batay la chanje faz, se depa Ariel Henry. Si Ariel Henry ka trete n de bandi, se paske l pa respekte moun. E n ap di pèp pa konn goumen san altènativ. Jodi a tout koze, tout ret dokale, tout rekete yo politik, ki jije ke yo fè twòp tan an deyò pouvwa a e ki vle rete tèt bese nan nenpòt kèl pouvwa, nou menm nan SDP nou di non! Nou pa gen oken pouvwa ki pa on pouvwa k ap defann enterè kolektif e nou di mande pèp la kòmanse endekse konze yo, kòmanse endekse. Komanse endekse raketè politik yo. E m tande genyen yon rezolisyon ki di ap genyen yon reprezante, yon reprezantan akò on septanm e reprezante pouvwa. Lakò on septanm nè pli. E an Ayiti pa janm gen twa pouvwa. A fait trois, quatre pouvoirs, c'est sous papier. Le pouvoir réel, c'est le pouvoir exécutif. Parce que c'est lui-même qui quoi pour l'acheter député, pour l'acheter sénateur sans honte, pour l'acheter bandit. Eh bien, je dis, hein, le pouvoir, c'est ailleurs. Dire un représentant du pouvoir, dire un représentant ailleurs. Mòd, Menm jan kanmarad Daril te di, depi yon rezolisyon gen A ladan l, nou pa bezwen konnen si A si se Aleksi, nou pa bezwen konnen si se A non, A sa l te ye, depi konn se A, nou pa ladan l! Si pou Ariel ta nan rezolisyon, kèt kèt ou mete? Men blan pran nou, blan, madanm Lalim tèlman ap fè dezòd nan peyi sa a, li wè yo pa di l anyen, li vin pa pran Ayisyen pou moun. Se sa fè jodi a yo ka pale pou Ariel, pou Ariel rete, fè pati de rezolisyon, rezolisyon ke solisyon ap pale a. Nou menm nou di pèp Ayisyen, Batay avèk entèlijans! Mobilize avèk entèlijans! N ap veye wo, n ap veye ba pou n pa pran kou nan men kominote entènasyonal la avèk koze ki nan peyi a, paske jodi a si Madanm Lalime pa ranplase Jovenel, pa ranplase Ariel, se paske l poko jwenn yon moun ki osi sousou, osi estave kou Ariel. Men nou, an Ayiti, fò nou, nou menm k ap batay la, fò nou gen yon altènativ. E nou ankouraje tout moun tout dirijan yo pou yo degaje yo pou e yon altènativ ki respekte revandikasyon pèp la. Jodi a nou sòm la pou dire le mot de la vérité. La vérité se kwa? Jodi a, sektè demokratik e popilè la, l angaje l nan yon dinamik de negosyasyon vè yon konsensis lajman laj. Sektè demokratik la atache a pwopozisyon de yon gouvèneman bisefal, ki gen ladan l yon prezidan de la repiblik, yon premye minis kòm chèf di gouvèneman. Nan konsiltasyon avèk tou lè aktè de la vi nasyonal, le sektè demokratik pa pral konstitiye tèt li kòm obstak dans le cadre de résolution de la crise. Si quelque part, il y a une proposition ou une résolution ou un accord politique qui tenait compte de la réalité des revendications populaires, qui tenait compte 2 reprezantan tout departeman nan 10 departeman peyi a, sektè demokratik la pa pral fè obstak a sa. Sepandan, la pozisyon du secteur démocratique et populaire se un gouvernement bicéphale avèk un Président de la République et yon Premier Ministre comme chef de gouvernement. Nou konstate le gouvernement actuel, et echwe. Li echwe nan tout bagay nèt, li echwe nan kondwi politik peyi a, li echwe nan reprezantasyon peyi a o nivo entènasyonal, li echwe nan pèmèt rezoud pwoblèm sekirite nan peyi a, li echwe nan. pran dè mezi pou amelyore kondisyon lavi moun anndan peyi a, li echwe paske li eksteryè a pwoblèm reyalite peyi a, ebyen li pa ka fè pati de solisyon an. Sa vle di ke Kèlkeswa akò politik ki genyen pou reyabilite Ariel nan peyi a, pèp ayisyen pap aksepte l. E se nan sans sa a pou nou kontinye di laverite entènasyonal la li mal enfòme entènasyonal la li eksteryè pa rapò a la reyalite ayisyèn la reyalite ayisyèn ojoudwi se ke gon popilasyon a travè lè 10 departeman de se peyi ki rejte yon pouvwa retrograd yon pouvwa koupyon yon pouvwa enkonpetan ki pa ka delivre machandiz la. La reyalite ojoudwi sè ke batay kap fèt nan peyi a se ti machann yo, taksi moto yo, chofè taksi moto yo, chofè taksi yo, jenn gason, jenn fanm atravè tout peyi a, òganizasyon de baz yo. Òganizasyon sosyopwofesyonèl yo ki konsyan gon reyalite peyi nou fini, peyi nou efondre, nèg yo kraze peyi a plat, ebyen jenn gason jenn fanm di sa pa gen dwa, sa pa ka kontinye ankò. E se sa k fè di nò o sid, de lès a lwès popilasyon an leve kanpe, Pou l dechouke pouvwa reyaksyonè sa a, pouvwa bandi sa a. Batay pèp la pa gen zam ladan l. Batay pèp la se yon batay pasifik. Se yon batay ki kòmanse nan gran sid peyi a pou l pase nan Grandans, pase Tigwav, tonbe Jakmèl e reyaji nan tout peyi a kote jounen jodi a nou gen tout yon pèp ki nan batay kont yon pouvwa reyaksyonè, yon pouvwa ki kraze peyi a, yon pouvwa ki konprann ke yo ka chita sou biskèt pèp ayisyen pou yo kontinye fè l soufri. Nou p ap aksepte sa. Nou voulons dire ce matin à la communauté, à la communauté internationale, le monde aujourd'hui c'est un village. Sa k ap pase nan peyi a, tout mond lan konnen l a la seconde. Ou pa ka kache verite. Se menm jan an, ou pa ka kache limyè, menm kon mete l anba tab l ap klere. Ebyen jounen jodi a, ou gen yon pouvwa enkonpetan, yon pouvwa ki pa ka delivre machandiz la, yon pouvwa kriminèl k ap monte gaz la 128 pousan sou do pèp la, ebyen nou di non. Ebyen, solisyon ki dwe jwenn nan, s on solisyon. ki pote revandikasyon pèp ayisyen an. Diskou minis afè etranjè peyi Dayiti a devan tribin Loni se yon diskou de kèlken ki è eksteryè o peyi. Paske pa gen anyen la a ki sou kontwòl nan peyi a. Tout endis yo o wouj. Pa gen anyen kap mache. E si pèp ayisyen pa leve kanpe kont mezi retwograd sa, m ba nou garanti aprè 3 mwa, moun ap manje moun nan 4 kwen peyi a. Pèp la dwe leve kanpe paske si gaz la monte, ou pap ka voye pitit ou lekòl. Si gaz la monte, ou pap ka pran machin pou al regle afè w. Si gaz la monte, ou pap ka achte manje sou mache. Si gaz la monte nan kondisyon yo vle monte l la, ebyen se fini lavi pou nou an Ayiti. Se paske plan gouvèneman sa a se yon plan pou detui pèp ayisyen ki fè l ap aji nan dimansyon sa a. Le Secteur Démocratique et Populaire li pran akte de non Asosyasyon patwon yo ki korije kaye gouvèneman sa a. Maten an, Nan tout peyi serye, gouvèneman sa a ta dwe prezante devan nasyon an pou bay demisyon l. Lè yon sektè osi enpòtan nan peyi a di w ke fò w fè yon lòt diskou ofisyèl paske diskou sa a ke yo prezante devan Loni an, Li pa gen anyen a wè a sa kap pase nan peyi a. Sa kap pase nan peyi a se ke nan tout departeman yo gen barikad jiska prezan. Sa kap pase nan peyi a se ke jounen jodi a wap achte yon galon gaz 5000 goud. Lòm tout è sou kontwòl. Sa kap pase nan peyi a se ke jounen jodi a manman pitit a papa pitit paka al sou mache pou yo achte anyen. Sa k ap pase nan peyi a, se ke jounen jodi a, gaz la ki se yon pwodui transvèsal, li gen enpak sou tout vi nasyonal la. Ebyen, se pa nòt la sèlman n ap tann de asosyasyon patwonal yo. N ap tann pou ke yo fè yon konplo pozitif avèk pèp ayisyen pou yo ede l soti nan sitiyasyon sa a. Puiske yo konprann ke gouvèneman sa a se yon gouvèneman ki kidnape pouvwa a, ki de fason malisyez, ebyen li pa ka reprezante nou. Puiske yo konprann sa, ebyen n ap mande yo pou yo fè yon sèl avèk popilasyon nan Nò k ap manifeste jodi a. Popilasyon nan Sid, popilasyon nan Grandans, popilasyon Kafou, Dèlma, Pechonvil, popilasyon Ti Gwav, Jakmèl, Gran Gwav, Mèje, popilasyon Maryani, popilasyon Akayè k ap manifeste, popilasyon nan Site Lendepandans lan, n ap mande pou ke sektè prive sa a fonksyòn avè yo pou n delivre peyi a. Epi dayè, bagay sa a pa ka dire twòp nan peyi a. Enplike tou lè sektè pou ke nou jwenn yon solisyon pa rapò a grav kriz peyi ap travèse a. Nou kwè ke se dan linite, nou kwè ke se nan kole zepòl, menm jan zansèt nou te fè l, e nou kwè jounen jodi a nou ka fè l. Viv Ayiti, viv la demokrasi, viv pèp ayisyen. 28, 29, 30, tout peyi a pral leve kanpe san pran souf pou ke tout peyi a ap leve kanpe se mobilizasyon pou nou reprann dwa grandèt nou kòm pèp ayisyen.